Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm m fè ti emisyon sa se pou m kapab reponn de twa grenn kòmantè pa rapò ak dènye emisyon ke nou sot fè sou chanèl la epi nou pral kite w avèk yon ti defile nan chann mas menm lè nou menm nou pa twò in nan kestyon kanaval la paske sou poze m kestyon pou di m eske m pou kanaval m son ayisyen sa m ap viv la m pa ka di ke mwen vle kanaval men etan donnen ke on medya fòk li difize tout enfòmasyon ebyen nou la tande byen ban m di nou pou moun ki di ke ekoute w ap pwomot bandi pa rapò ak dènye mizik alò dènye chanson eee nèg la kwa perisyo soti a. Tande byen banm di w. Petèt ke moun sa k fè kòmantè a, li pa an Ayiti. Alò moun sa yo ki fè kòmantè sa yo, yo pa an Ayiti. Obyen yo ka an Ayiti, yo pa konn reyalite a. Men, ou konn sa k fè m reponn non se paske m ap ba nou yon repons pou m di nou ke gen anpil nan nou k ap viv yon reyalite men ki pa konn reyalite a. Gon pakèt Ayisyen. Ki yo menm nan lanmè a k ap neye. Epi, lè w lonje men ba yo, yo di se Bondye k pou lonje men ba yo. Ou kwè w konprann? Paske ban m di w yon bagay. Ou konn sa w pa konprann ou menm k ap fè kòmantè sa a? Ou pa konprann anyen nan anyen. Si pou kritike yon bagay mezanmi fòk ou avanse yon agiman e pou m te kapab fwete moral bandi lakwa peris lan mwen oblije jwe mizik la mwen di ke monchè ou pale bon reyalite wi men si w pat enplike nan kidnaping si w pat enplike nan yon seri de bagay Jounen jodi a la a, Lakwa Peris oubyen departeman de Lartibonit li pa t ap konsa. Bon tande byen, banm di nou yon bagay. M ap retounen nan chanson Youssoupha ki di konsa, Chache pa lerè dan kelke vègil ou kelke rati. Wi, paske banm di yon bagay mezanmi, si pa egzanp m fon disètasyon, disètasyon an m ta kapab di, eee. Sou fon e sou fòm li byen prezante. Kounya la a, ou tèlman son bon korektè, ou pral chache, ah ou te dwe met on virgule la, ou te dwe met on pwen la. Men mezanmi, nou wè fòm nan, nou wè fon an. An kòmsi, m gentan bandi pou sa. Waww, men, sèl sa m konnen, m gentan konnen nou. E se sa k fè m di peyi a li pap janm chanje, paske. Ou wè ou menm kap di m se bandi an? Bon ou pap janm fon konplo pou al mande pou yo siprime kont on seri de nèg ki sou rezo a. Ou kanpe wap fè bri. Kou izo soti on mizik premye moun kap gadel se ou menm. Epi wap di nou la nap promote bandi. Men koman nou fè konsa ayisyen? Waww. Peyi sa difisil vre tankou jan TT ap di sa. Men banm di nou bagay, gon lè kap rive chak moun ap goumen pou pwòp tèt pa yo. Si se de twa galil yon nèg ap achte met lakay ou, lap achte l mete lakay li, epi menm lè l wè yon bandi ap sakaj yon moun nan lari li pap di way. Paske nou gentan kòmanse ladann deja paske nou antre nan yon lojik chacun pour soi. Moun ki mete brenn. Lap kanpe batay la? Bon nap dekouraje l hein? Sa nap fè la? E sak fè nou wè Morvan vin malelve konsa? Morvan malelve anpil donk dèfwa lè nou fè kòmantè yo li voye nou anlè li pa trap nou men mwen menm m pa kab konsa paske map chache fè yon seri de moun ki pa konprann reyalite a pou fè yo konprann ni. Fòk nou konprann reyalite a lè wap kritike yon moun fòk ou chita sou agiman li an. Poum te kritike nèg lakwa peris yo fòk mwen te oblije jwe mizik la. Donk na va konprann. Sa vle di gon pakèt reyalite ki chita sou kestyon sila. Mwen m panse ke nou pa ka ap dekouraje m nan sa map fè a. E gon grenn bagay pou nou konprann, kòm se nan lojik sa nou antre. Nou sanble a moun kap bat bravo la kontantman pou bandi. Epi kou yon neg moute la a poul kritike yon bandi epi non di moun sa se bandi. Atansyon wi sa nap fe a. M pa vle nou antre nan lojik sa. Nou konprann pep ayisyen. Paske mwen m toujou di non sa. On neg bandi ap chache M pa vle pèsòn moun fè kòmantè pou l di ke nèg sa se bandi. Èske nou konprann sa m ap di nou an? On nèg bandi fè l kite zòn kote l rete, l pa ka pase nan zòn li epi jounen jodi a la, nèg sa te gentan bandi. Men ou konn sa k fè m fyè? Fyète m nan se paske anpil nan nou ap di m se G9, anpil ap di m se G-Pèp. An jeneral, anpil nan nou ap di ke m ap pwomot bandi. Banm kite nou avèk ti kanaval. Sa k ka konprann ya konprann. Sa k pa vle ya degaje yo fè sa yo vle. Men sof ke mwen m la m ap toujou preche la bòn nouvèl paske je swi la pou sa e pa gen anyen k ap fè m dezoryante. Liy mwen pran an m p ap ekarte li. M pwomèt nou sa. Donk, sof ke nan 301 mil la m pa menm kwè gen yon mil menm ki. ap fè modèl kòmantè sa yo Écoutez, vous perdez le nord Ou menm kap fè janr de kòmantè sila yo E pa bliye sou rezo sosyo gen moun ki la pou sa Menm lè w fon emisyon w ta kapab fè 10 sur 10 gen yon moun kap di w ah e tchè kò la ap vin pale la nan tèt moun pou granmèsi ti bandi. Itilize enèji pwodwi a pou itilize ekspresyon ansyen e aktyèl de Vodou Èt Kò de la Jenèz e Tout Jèn de la Nuit des Fènèbres. Bon m gen 2 nèg la m pa janm tande bri yo sou chanèl la se Gafre avèk Ibrahim nèg sa yo toujou ap fè zen avèm wi e bon finalman nèg sa yo nèg sa yo te tèlman ap tagèt mwen epi gonw lè k rive. Yo vin bon zanmi m sou chanel la. Ebyen se menm jan avek moun sa yo tou kap kritike m espere yon jou na va bon zanmi na va konprann direktiv mwen bay travay mwen an. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de komantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou w kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi apre kes kon di a la pwochèn.